Bonjou bonswa tout moun byenvini nan fanmi top tech la siw nouvo pa bliye like abòne epi aktive ti klòch notifikasyon pou ka gen tout nouvo videyo nou yo. Nan videyo jodi a, m pral pale nou de 2 broker, ki diferans ki gen antre yo. Men jan nou konnen l deja, avan m pale nou de broker, banm di nou, Kibò brokè a ye, ki wòl li e kisa l ka fè e nan ki pozisyon wap jwenn on brokè. Ann ale. Anpil nan nou konn abitye tande pale de trading, pa vre? Sak pat konn sa trading ye, m pral eksplike w nan on senp moman. Ann ale. Trading se acha e vant. Nou tout nèt pratike trading san n pa konnen. Lè n al nan mache, lè nap fè komès. Ebyen trading se sa li ye. Donk m pap ka eksplike nou an gwo kisa trading nan ye. Men tout trader, tout moun ki pa trader tou, m ap fè nou konnen jodi a ke pou w trade sou mache bousye a, fòk ou gen aksè a on broker, fòk ou fè on kont sou on broker. Ann ale, kisa on broker ye? Yon broker se yon sòt de pasrèl. Se li ki pèmèt ou pran pozisyon sou mache FBS se yon broker ki vrèman fyab pou mwen paske m itilize l, depi lè m ap itilize l m poko janm jwenn onkenn fay ladan. Brèf, ou wè FBS, FBS li ba w plizyè tip de kont ou ka kreye tankou Standard, Sans, epi Pro. Donk kont sa yo se an fonksyon de nivo w. On moun ki debutant k pa konn anyen nan trading ki fèk ap trade, ki sot pou fòmasyon, Ou ka just pran cent. Ou pran ou pran cent lan. Donk cent lan se se on kont. Anfèt, si ou pa vle di l konsa, ou ka toujou di san. Ou ka toujou di san. Donk standa la li menm se on kont kote ke lè w ap trade sou li, kòb ou a an gwo se li w ap trade. Donk si w mete 10 dola, se li w ap trade. Sa s on premye avantaj. Dezyèm avantaj, FBS genyen se ke ou ka fè depo pou pi piti 5 dola. Sa vle di ou ka kòmanse trade a 5 dola. M pa di w ou pral fè pwofi ak 5 dola. Men m di w ou ka kòmanse trade a 5 dola paske li ba w posiblite pou fè pou pi piti 5 dola depo. E anplis ou trade forex, crypto e plis lòt trik ankò sou broker sa. Epi youn nan bagay m renmen a FBS, ou mèt kreye 20 kont demo. Ou kreye yo la wap byen vibe. E li baw aksè tou pou ou trade swa sou MT4 oubyen MT5. Sa vle di ou fon kont si se MT5. Wap just klike sou MT5 lan epi wap ka moute sou aplikasyon MT5 lan pou trade. Si se MT4 wap just fèl menm jan pou trade sou MT4. Kounya an al pou deriv. Deriv se inik broker ki baw chans pou trade endis. Pa gen okenn broker sou planèt la k fè sa ankò, trade endis. Sel deriv. Se yon broker ki fyab. Mwen use li tou. Pa panse m pa use deriv kanmenm. M pa tap ka pale w de yon bagay ke m pa use. M use deriv. Deriv vreman tre senp. Tre tre senp. E sou platfom deriv la w te dwa trade tou. Li gen robo. Li gen robo w ka trade pou ou. Li gen li gen 2 robo. Li gen binary a avek li gen 2 bot. Donk 2 bot la se se se yon lot robo ki pa trade menm jan ak binary a. Ki trade pa tik. Kontrèman avèk Binary, Binary li menm li trade forex, li trade lòt kripto wi men Binary a li trade pa 15 minutes pou pi piti. Donk brèf, ann ale. Kisa deriv gen ankò? Deriv ba w posiblite pou fè pou pi piti depo 10 dola. Tou depan de kisa wap, sou kisa wap fè depo a. Donk si se sou kat bankè, 10 dola. Si se sou PayPal, 5 dola. Si se sou lòt truk tou, genyen 5 dola, genyen 10 dola, donk li varye an fonksyon. Genyen tou ki 20 dola. Donk, diferans lan senp. Kote ke FBS te ba w 5 dola, Deriv menm 10 dola. Sa fè youn. Kote Deriv pran FBS ankò, pou mwen gen yon egalite. Paske FBS gen kote li avantaj, gen kote Deriv avantaj. Ann pran yon egzanp. FBS bay 5 dola depo, Deriv bay 10 dola. Sèl Deriv ki trade indice. FBS pa baw aksè pou trade endis. Deriv moute sou MT5 sèlman, FBS moute sou MT5 a MT4. Donk, pou mwen 2 broker sa yo se 2 broker ke tout trader ta dwe use. Gen lòt broker toujou wi, men nan yon lòt video map pote pou nou. Donk, pa bliye like, abòne, kite yon kòmantè pou dim kòman ou wè travay la, pou w ka ankourajem pou m fè plis video pou nou pou trading, epi dim kisa w ta renmen nan kòmantè a pou w ka jwenn video paw la. Ciao!